Nap wa voye senpati li bay fanmi, zanmi, kòlèg, pitit polisye ki mouri pandan dènye tan sa yo, spesyalman polisye enspektè de polis Reginald Lalo avèk polisye Anthony Dumas nou konnen ki mouri tou resaman la a nan Kwadèboukè avèk nan Gwomòn nan Latibonit. Nan objektif pou n solidarize avèk fanmi viktim, Avèk fanmi polisye ki viktim, swa nan kad travay yo ou di mwens nan pwoblèm ensekirite jeneralize nou gen lajounen jodi a. Nou menm nan Sinapwa nou deside vini an èd ak fanmi sa yo nan okazyon rantre lekòl la. Se poutèt sa nou lanse apèl ak tout polisye, polisyè, nan peyi a, pèsonèl administratif anndan lapolis la, manm ki nan dyaspora a, moun ki nan sektè prive pou pote kole avèk nou nan yon mouvman ke Synapoha lanse ki pote non Chimen Lekòl, Chimen Lespwa. Kote nou vize anviwon 3 mil polisye atravè tout 10 depatman jewografik peyi a avèk 400 pèsonèl administratif anndan lapolis la. E n ap pote yon presizyon, tout polisye anndan peyi a, yo kapab kontribiye, minimòm ke yon polisye oubyen yon pèsonèl administratif ke nou menm nou fikse o nivo Synapoh a, se 1000 goud ke nou fikse chak polisye kapab bay. Men sa pral depann tou de fon polisye a, polisye a kapab bay 3000 goud, 4000 goud, 5000 goud, 10000 goud, sa pral depann de fon de polisye a. E si genyen lòt moun ki nan sektè prive, ki nan dyaspora, ki kapab ede nou nan fason pa yo, genyen se materyèl skolè ke yo kapab bay, yo ka pran responsablite kèlke timoun, ebyen Synapoha a pa gen pwoblèm, nou prè pou nou pran don sa yo. E nou kwè nan. Chak grenn polisye, pèsonèl administratif pou yo ede Sinapwa reyalize rèv sa. Nou kwè se nou menm polisye ki pou bay siyal la. Kèlkeswa grad ou nan lapolis la, ou kapab kolabore avèk nou. E lajan n ap kolekte a pral gen pou sèvi kontinye ede pitit polisye ki viktim yo, ki kite dèyè, ki gen difikilte pou rantre eskolè a. N ap raple depi lendi 25 jiyè ki sot pase la a, ebyen tout manm Synapoha yo, pwogram sa a li te deja lanse sou gwoup Synapoha a e yo menm yo deja kòmanse bay kontribisyon pa yo. Yon polisye avèk pèsonèl administratif ki vle ede nou atravè pwogram sa a pou ede pitit kòlèg nou, pitit pwomosyon nou yo, Yon sitwayen, yon òganizasyon ki vle bay kontribisyon yo kapab rele nan nimewo sa yo ke nou sot bay la. Synapwa pwomèt transparans ak ekite nan jan nap trete dosye a. Apre anrejistreman ak distribisyon yo, Synapwa ap gen pou l remèt yon rapò kap sou paj nou, ke tout moun ak ap ap gen chans pou yo kapab wè rapò e y ap wè tou kontribisyon ke yo bay la ke kote ke li ale. Synapoh a konte sou konpreyansyon tout moun, spesyalman polisye ak polisyè nou yo, pèsyon pèsonèl administratif la epi tou tout moun ki nan dyaspora a e nou konte sou dyaspora a pou yo ede nou atravè kokennchenn pwogram sa. Pandan ke nap envite tout madanm polisye yo, apati de lendi 8 out kap vini la pou rive vandredi 19 out 2022 a, sòti 10 zè nan maten pou rive 2 zè nan aprè midi, yap genyen pou yo pase vin enskri non timoun sa yo, yap mache avèk yon dokiman skolè timoun nan, e yap genyen tou pou yo mache avèk yon pyès Papa timoun nan ki pou idantifye efektivman ke se yon timoun ke papa l te mouri nan egzèsis fonksyon l. E biwo Synapoh a se nan lokal Direksyon Jeneral Lapolis la ke l ye, jan ke nou di l la. Nou konte sou konpreyansyon chak grenn sitwayen. ki konnen nesesite yon polisye genyen a chak fwa ke lap travay e sa fè nou mal lè nou wè ke kòman polisye yo ap tonbe. Se sa fè ke nan Synapoh a nou wè leta ayisyen neglije ti moun sa yo. Leta ayisyen ta sipoze pran responsablite l pou l ede ti moun sa yo piske papa yo mouri sou chan de batay, papa yo mouri pandan ke yo pral travay avèk inifòm sou yo ki gen anblèm enstitisyon ki gen senbòl peyi a sou yo ki se drapo a, ebyen jounen jodi a la nou wè leta neglije timoun sa yo. Nou konte sou konpreyansyon chak moun pou yo ede nou. Jis avan ke nou bay pòt pawòl la, Mesye Francisco Auxil, pran lapawòl e se prèske menm bagay m ap di la ke li pral di tou. Tout moun vle ke lapolis bay rezilta, men ki tretman ke yo bay polisye yo? E talè a pòtpawòl la, pòtpawòl Synapoha a te di l e l ap genyen li menm tou pou l reyitere angajman l. Bon pratik onivo Ministè Ekonomi ak Finans pandan dènye tan sa yo. Kote ke Ministè Ekonomi ak Finans pran plezi l pou y ap peye polisye chak 45 jou, chak 50 jou. Ou ka imajine jodi a 3 jiskaprezan pèsonn moun pa konnen kilè polisye ap touche. Minis finans la te deklare se pa kòb ki genyen pou peye polisye yo, ebyen jounen jodi a la poukisa se chak 40 jou, chak 45 jou ke li ap peye polisye yo? E polisye 31 nyèm yo gen 9 mwa la aktyèlman la jiska prezan yo poko touche yon goud. E n ap mande Ministè Ekonomi ak Finans pou l peye polisye 31 nyèm pwomosyon yo e retounen chak 28, chak 29 ke yo te konn peye polisye yo. E Synapoha pap pran sa a ankò nan men ministè ekonomi ak finans fòk yo pran responsablite yo pou yo peye polisye yo e si sa ap repete si lap kontinye repete e nou menm synafor a nou pral gen de desizyon ke nou pral pran pou nou fòse ke ministè ekonomi ak finans pran responsablite l se pa responsablite direksyon jeneral pou lap peye pou polisye se wòl leta se wòl ministè ekonomi ak finans pou l peye polisye yo. a tan e nou lanson piga bay minis minis ekonomi ak finans la pou n mande yo peye polisye yo lè yo dwe peye yo e pa sa chak 40 jou sak 45 jou pou n ap peye polisye. Nou ap abòde dezyèm pwen nan konferans lan maten an ki se kesyon bank de san ke Synapoha te lanse nan lokal Digicel la le 12 jiyè ki sot pase la, ki se yon inisyativ kote Synaco a genyen kòm pwogram pou li genyen pwòp bank de san pa l de konsè avèk Lakwa Wouj. MSPP atravè CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine, ebyen pwogram sa li te lanse le 12 jiyè. Dezyèm faz la se te yon fòmasyon ki ap fèt pou diferan polisye nan tout inite e komisarya, ebyen fòmasyon sa li te dwe fèt le 6 out. E fòmasyon sa a li ap repòte pou lòt semèn, wikenn aprè 6 out la. Poukisa? Paske direksyon jeneral lapolis la vle rejwenn Synapoha nan inisyativ sa a. Enfòmasyon fè konnen ke lopital lapolis la, li genyen materyèl ki deja disponib ki la pou kapab konsève sinyal pou l fè Tout lòt tranzaksyon ki konsène bank lan avèk lòt kliyan l. Nou mande e egzije onivo Sinabo a ke responsab resous zimèn anndan enstitisyon an, ke direktè pèsonèl nan lapolis la, yo chita avèk konsèy administrasyon bnc pou wè kòman yo kapab rezoud pwoblèm tranzaksyon sou ti kat la. Bagay sa a li fè polisye al pran lin ranpli espas bank yo. Nou fatige avèk kesyon sa a e nou mande responsab o nivo de lapolis la, o nivo de pnh pou yo kapab rezoud definitivman pwoblèm sa a. Polisye yo yo dwe sèvi nan respè, yo dwe sèvi nan dinite paske yo ap sèvi yon popilasyon, yo ap sèvi yon peyi. Nou ap fini pandan nou ap denonse silans otorite lapolis yo, silans otorite leta yo sou ka plizyè polisye ki ap tonbe anba bal asasen ou pa wè ou pa tande okenn mezi ki anonse pou kapab redrese sitiyasyon sa e okenn mezi ki anonse tou pou akonpanye paran, fanmi, pitit, madanm polisye ki ap tonbe yo. Donk, nou mande polisye nou yo fè nou konfyans nan Sinabo a. Nou ap travay pou ou, nou ap defann e egzije meyè kondisyon de travay, egzije a otorite lapolis yo, otorite leta mwayen ki pwopòsyonèl a sitiyasyon de gang ke nou ap viv la, Pou ke nou kapab desèvi la popilasyon ayisyèn. Yon fòm de konpreyansyon, yon fòm dentèpretasyon nou kapab di de kesyon sa o nivo de popilasyon an. Ki vle di lapolis se yonn nan enstitisyon ki gen solidarite, ki gen espri de kò. Dayè nan sant se sa ke ou aprann. Donk, se pa solidarite ki pa genyen. Nou konnen ke nou. Yo se reprezantan de leta, enstitisyon an se oksilyè de la jistis, nou ap aji o non de la lwa, menm lè ou menm kòm polisye ou te kapab genyen yon reyaksyon ou te kapab vle fè ou te ka pwopoze men lè ou konnen ou fè pati de yon enstitisyon w ap aji sou kouvèti la lwa ou pa kapab genyen nenpòt konpòteman donk se sa k fè popilasyon sivil la li kapab Genyen nenpòt entèpretasyon de sa. Men se pa pwoblèm espri de kò ki genyen, se pa pwoblèm an solidarite. Donk tèlman genyen e solidarite a, nou mete tèt nou ansanm pou nou egzije de otorite lapolis yo, otorite o nivo de, o pli wo nivo de leta e pou nou egzije yo akonpayman lòske sitiyasyon sa yo reproche.